Bagay la kòmanse mare nan men Ariel Henry. Ariel Henry bay panzou! Gon seri de nèg la ki te siyen akò ansanm avèk Ariel Henry, ebyen nèg sa yo menm yo tap tann ti pòs, ebyen Ariel Henry pa bay pòs. Sa w tande a la, gen nèg ki kòmanse joure, gen nèg ki kòmanse fache, gen nèg ki menm bay Ariel non pou di, a Ariel la son kalalou, misye glise, son nèg ou paka kwè nan pawòl li, tèt chaje. Ebyen fò n di nou ke se pa tout moun ki jwenn nan nèg ki te siyen akò 11 septanm nan. Ebyen gen nèg ki ap byen pase, pandansetan gen nèg ki ap mal pase. O pwen ke anpil nan yo kòmanse leve vwa yo. Fò n di ke genyen kowòdonatè estrikti ki rele Alyans Pèp, Didier Benel li plede an favè aplikasyon akò 11 septanm nan. Si n ta kwè responsab politik lan, akò sila a li prevwa, tande byen wi, pou mete an plas yon nouvo gouvènman, liberasyon prizonye politik yo, fòmasyon yon nouvo Konsèy Elektoral Pwovizwa, epi pou kapab òganize eleksyon. Men, ekoute, daprè Didier Benel, ebyen tou sa yo ki te ekri nan akò sila a, yo pa menm aplike menm a 20 pousan. Didier Benel kritike, men ekoute, m ta kapab di, Se plis plenyen paske lè w te atann ou yo pral fè yon bagay pou ou ebyen ou pa yo pa fè l sa w tande a la pwoblèm ann tande Didier Benel. 1 pou nou kapab vin bay preokipasyon nou de akò politik de 11 septanm a dat jiskaprezan nou wè jiskaprezan ke se popilasyon an poko ka rale yon souf. 1. Zòn Matisan poko kapab pasifye vi avèk gang ke ekip Ariel Henry kalalou yo mete anndan peyi a paske pa bliye Ariel se ansyen minis Martelly, Ariel ankò se Jovenel Moïse ki te vin chwazi l kòm premye minis. Sa vle di jodi a nou menm nou te nan nou te rantre nan yon akò politik paske moman an se sa moman an li te egzije nou, moman an te oblije ke nou te rantre nan yon akò politik. Yon akò politik kote ke pou nou te kapab pasifye kesyon peyi a avèk kesyon gang yo. Yon akò politik pou nou te kapab jwenn pwosè Petro Karibe, pwosè masak yo ekip Ariel yo te fè anndan peyi a. Te vin ouvri yon pòt pou popilasyon an. Enben nou wè jodi an, pòt sa a ke lanati te ouvri pou popilasyon an, enben Ariel Henry kalalou chwazi l pran pòt sa a ke li transfòme l an yon fenèt kote ke l ap itil zanmi l, fanmi l ak mennaj li. E jodi a nou menm onivo alyans pèp nou pa di Ariel men ki moun ki dwe al nan pòs men ki moun ki pa dwe al nan pòs. Men nou di avèk Ariel Henry akò politik ki te siyen anndan peyi a atravè akò politik sa a ki gen revandikasyon popilasyon an anndan l, ebyen se revandikasyon popilasyon an ke nou menm jiskaprezan ke nou menm onivo alyans pèp Nap pote. Ebyen se avèk vi avèk sa kap fèt anndan akò a, lè nou gade nou wè akò a jiskaprezan menm a 20 pousan akò a poko ka aplike, paske n te gen pou n te monte yon nouvo gouvèneman anndan peyi a ki pa fèt, kote ke n te gen pou nou te chase oubyen e debleye jovenelis yo ki se yon nouvèl òganizasyon kriminèl ki moute anndan peyi a jiska prezan se yo menm ki okipe administrasyon piblik lan se yo menm ki nan meri yo se yo menm ki nan delegasyon yo nou te gen ladan l yon nouvo konsèy elektoral jiska prezan tout sa yo pa fèt nou te gen la nou gen yon pakèt lòt bann pre ladan l ki pa rive satisfè anndan peyi a. Prizonye politik yo jiska prezan tout prizonye politik yo sanse dèyè bawo paske apèn si ka gon 4 grenn ou 5 grenn nèg ki soti deyò men tout prizonye politik yo moun ki tap batay moun ki te dèyè bawo pou konviksyon politik yo jiska prezan yo dèyè bawo e jodi a nou wè se bouwo yo avèk madanm bouwo yo ki tap masakre moun lasalin ebyen jodi a se menm pouvwa ke pèp la tap batay pou li a jodi a nou ta vle di aprè akò politik la ki mete an plas. Ebyen menm pouvwa sa se li menm ke bouwo yo avèk madanm bouwo yo pran pou yo kontinye fè kanpay yo pou eleksyon senatoryal nan lwès. Genyen kòdonatè òganizasyon politik sila a ki anonse lansman apati mwa janvye 2022 yon operasyon ki rele Pa Janbe pou kapab fòse premye minis lan aplike akò 11 septanm lan nan tout detay li. Jean Fritznel Jean Louis pa ekate posibilite oubyen lide pou ta kapab defini yon altènativ san Ariel Henry apati 7 fevriye k ap vini la. Men pwoblèm nan. Objektif 5 an konferans lan se aprè sitting ke nou fè yè Dèlma 83, nou ta lve yon siyal klè bay Nesmy Manigat. Pou n di l konsa, li te ale, li kite direktè lekòl nan kad pwogram Sigo yo nan lari, li tounen, malgre tout sa nou fè pou n te di PM Ariel Henry ke Nesmy se yon iritan. Li kreye yon obstak pou grand majorite a. Lè n pale de 80 pousan lekòl ki nan katye popilè yo. Sou baz sa a, pa bliye nou di tou nou menm o nivo sere, nou se manm sinyatè de lakò 11 sektanb. Si nou se manm e sinyatè akò a, nou konprann mal PM Ariel Henry ki se prezidan e PM defèt nan peyi a, ki chita senpman sou akò a, ki pa gen yon lejitimite popilè, li pa soti nan eleksyon, jodi a la, l ap pyetine dwa lòt manm akò yo. Paske kòman w ka konprann, malgre tout konpetans Nesmy Maniga ka genyen, Nesmy ka fout gwo minis Lafrans, Kanada nan sistèm edikatif. Men lè n gade pwoblèm ki genyen anndan sistèm edikatif ayisyen an, majorite lekòl yo jodi a pa fonksyone, ki pa gen elektrisite, ki pa gen laboratwa enfòmatik, ki pa gen laboratwa biyochimi, Ki pa gen teren de jwe, pa gen anyen, anyen, ki gen senpman yon baton krè, yon tablo, de fèy planch, jodi a pou Nesmy a vin yon pakèt pwogram ki pa kab menm ateri nan sistèm nan. Zen pral pete wi, zen pral pete. Mwen m wè gon tou bouyon k ap vire sou tèt peyi sa la, li poko desann atè, men kanmenm l ap desann atè. Konprann? Nèg yo touye Jovenel, yo pran pouvwa yo, kounye a opozisyon fè yon sèl avèk yon branch nan phtk, jovenelis yo ap plenyen, gen nèg ki nan jovenelis la ki oblije ap jwe wòl Pierre Simon le Pharisien. Ou konprann? Sa vle di pou yo ka rete nan pouvwa la, yo oblije ap wanyen kò yo, men nèg ki montre vrè vizaj yo, yo menm yo oblije ap plenyen. Tèt chaje nan peyi sa mezanmi. Brèf, an nou pase nan yon lòt dosye. Fò n di ke sa se yon trè bòn nouvèl pou moun Lasalin. Pou moun ki lekòl, timoun ki lekòl nan lise Lasalin nan. Fò n di ke gen yon delegasyon ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl ki gen nan tèt li enspektè jeneral ministè lan ki vizite jounen madi a lise Lasalin. Depwa yo vizite lise a, sa vle di yo pran kontak avèk nèg ki kòmande zòn sa a. Aparaman, Ti Jinyò okouran. Ou konprann? Sa vle di, si pral gen repriz aktivite skolè onivo de Lasalin, gen kontak ki fèt, gen poupale ki fèt. Èske gen lajan ki bay? Sa on sè pa ankò. Nan kad vizit sila a. Delege yo antann evalye batiman ki abrite lekòl sila a epi tou materyèl skolè yo nan lide pou ta kapab fè lekòl sa a louvri disi dezyèm semèn mwa janvye, c'est un reportage de nos confrères de Radio Telescope. Vizit enspeksyon ak evalyasyon sila ki reyalize nan lise Lasalin jounen madi a fè swit ak demand direktwa enstitisyon eskolè sa ak kominote kote lise a twouve l la bò kote ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl pou egzije ministè a pran dispozisyon pou lise a relouvri rapidman posib, daprè enspektè jeneral menfp a. Fritz Dormainville a fè konnen demach ministè a antre nan dwat ling ak slogan nouvo minis edikasyon nasyonal la ki se lekòl pa ka tann. E nou vini isi a jodi a o non minis Nesmy Maniga ke nou reprezante la pwiske kominote a repran plas yo lan lise a. Donk nou di nou mèsi nou vini e tout lòt detay yo se direktè lise a avèk ekip li ki pral di l paske nou ap mache lan slogan minis lan e ministè a lekòl pa ka tann. Kominote a, elèv yo ak notab nan zòn kote lise Lasalin twouve l la jwe yon gwo wòl nan demach ki inisye nan objektif repriz aktivite eskolè nan nivo enstitisyon eskolè sa a, daprè direktè lise Lasalin nan. Rameau Vladimir fè konnen reouvèti lise a endispansab pou elèv yo ak fonksyonman kominote a. Se pa pwofesè yo. Vwa pa nou pa t ap ka pèmèt ke nou kanpe la a jodi a. Elèv yo se yon poto mitan yo ye nan espas la. notab zòn yo, paran yo e elèv yo ki nan kominote a, sa pèmèt ke nou gen plis fòs pou ke lè n al kot minis lan n te mande, avèk slogan sa al vini an, lekòl pa ka tann nan lè katye marjinalize e nou menm nou te sezi opòtinite a. Direktè a presize lise a ap fonksyonèl nan dezyèm semèn mwa janvye k ap vini la. Li bay elèv yo garanti y ap gen posibilite manje yon pla cho nan lekòl la gras ak yon pwogram espesyal Ministè Edikasyon Nasyonal mete sou pye. An tèm defektif, lè n ap kite isi a, nou te kite isi a avèk yon efektif ki te anviwon 780 elèv. Nou te genyen 523 fi e gason yo, nou menm n ap fè kalkil la. Mentnan, Nou anviwon 882 elèv paske apre apèl nominal egzamen n fin fè nou jwenn nou gen 1082 elèv ki nan lise a. 1082 elèv ki nan lise a. Se ke 1082 elèv sa yo gen garanti kote ke chak elèv sa yo pral jwenn yon plas cho. pral jwenn okla cho. Youn nan elèv lise a akeyi ak 2 bra louvri demach sila pandan l raple elèv lise yo sibi anpil diskriminasyon paske yo te oblije ap swiv kou nan lòt lokal akoz disfonksyonman lise a. Li swete retou sa a enskri l dan ladire. Rezon ki fè m ap kontan si lise a tounen nan lokal li. Nou sibi anpil majinalizasyon, elèv trete nou de sa ke nou pa ye. E gen anpil tou ki genyen anpil prèv tanjib ke sa yo panse de nou se pa sa nou ye. Alò, mwen ta renmen lise m tounen nan lokal mwen pou ke m pa sibi majinalizasyon, pou elèv pa mande m kòman m fè la, se kwè nan Lycée National de la Saline ou ye. Donk mwen vle lise m tounen nan lokal mwen pou ke m travay, men avan tou, m ap mande gen de kondisyon fòk li reyini. M ap bezwen anviwònman stab e pwòp pou ke nou menm nou vin la pou ke nou alèz nan lokal nou. Youn nan responsab polis kominotè Edupol ki te prezan nan kad vizit sila pwomèt inite nan polis nasyonal sa p ap neglije pote kole ak direksyon lise a jiskaske ane eskolè a rive boukle. Donk se te yon inisyativ vrèman ki te vrèman louwab Lè ke wo kad minis Nesmy Manigat te pran desizyon kote ke avèk yon ansanm de paran e direktè lise an ki pèmèt ke jodi an gran evenman sa reyalize. Donk elèv sa yo nou ap gade la a se son dè elèv vrèman ki te delokalize, yo te nan de lise aparamman. Donk jodi a yo tout manifeste volonte yo, yo vle pou yo retounen lakay, se sa ke yo fè jodi a. Donk Edupol san fay ap kanpe ansanm avèk yo, akonpanye yo Pou tout pou pou ka gon bòn reyisit nan ane skolè la. N ap soulinye Lise Lasalin pa rive fonksyone pandan plis pase 2 lane akoz gè ki eklate ant nèg ak zam ki pa sispann achte zòn sila lajan kontan. Bay timoun yo lekòl, menm lè nou fin aprann nou pap jwenn travay men kanmenm edikasyon an li enpòtan paske Nou konn li yap pyetine nou ale vwa nou pa konn li eske nou konprann donk nap reziye nou nap soufri men nap mete ti bagay nan tèt la paske lèn rive yon kote lè yo ba nou yon papye pou nou siyen nap kapab siyenl nou pap fè ti kwa ann aprann paske se nan aprann ki genyen lè w rive nan peyi etranje lè w rive yon seri de kote moun ap pale wap reponn wap pale tou lè sa wap konn enpòtans Lekòl. Antèman moun ki mouri nan gaz Okap yo fèt. Nou te ba w yon premye pati. Nou pral swiv nan mikwo konfrè nou Actualités Locales TV kote ke moun yo di Ariel manje kòb antèman. Hey tèt chaje! Sanble te gen lajan k debloke ebyen pa gen anyen ki fèt. Nèg yo kenbe kòb yo nan pòch yo epi sa w tande a la moun pran lari. M kwè menm asalos te nan lari a tou. Paske moun yo estime ke moun yo mouri ankò. Paske yo dekese lajan, yo pwomèt, men ankenn pwomès pa ateri. Tèt chaje. Doktè Ariel Henry aparaman se panzou l vin bay sèlman. Ben, ann gade nan mikwo konfrè nou Actualités Locales TV, kòman sa te ye. Nou pran a la machin ke n al avè yo kòm on moun ki ede nou pou nou pote yo pou n al mete yo nan rido a. Yo deplase Chili, Pyè Mar Amat pran Texas pou al chèche lavi miyò. Moun Lafòsèt yo te panse gaz te ka ba yo lavi miyò, gaz pote lanmò pou yo. Jodi a nou wè kòman Leta a trete yo. Il fò ke yo pran leson, il fò ke yo pran nòt de trètman Leta sa a ke nou menm depi dikdantan n ap kritike sistèm sa a. Ki son sistèm ki pa bon pou nou kòm mas popilè la. E fò ke nou pran desten nou an men. Nou mande Kitèl ak gouvènman pa l la pou pran dispozisyon pou kapab vin jwenn fanmi yo. Gen fanmi jiska prezan ki pa konnen èske moun yo mouri, èske moun yo vivan. Te gen elikoptè ki te vin pran yo, ki t al avè yo nan plizyè lopital. Kisa yo di ak fanmi moun sa yo? Èske yo reyini avè yo pou yo diskite avè yo pou konnen kisa moun yo devni? Yo fon fineray? Manke entegrasyon e patisipasyon popilasyon an e mèt mò yo. Si mèt kadav yo te entegre, te enplike, kadav yo pa tap rete atè a. Paske yo respekte fanmi, yo respekte, yo respekte, yo gen diyite pou fanmi yo. Piske son leta kap fè, yon leta manfoube ki pa respekte sa yo rele fanmi, li trete kadav moun yo tankou chyen. Nou rekòmande leta a prese prese yap al konnen ki longè nou nan vil okap si yo pa tounen rapid rapid al jwenn avèk tout fanmi yo tout fanmi yo nan lafòsèt pou yo kapab pran dispozisyon pou yo kapab 1 dedomaje yo paske yo imilye yo la a. Yo imilye yo la a. Deka la jwa atè a la imilye yo. Na swete ke Fidel pran nòt. Majistra yo ki la a. Ki te ansanm ak Minis Enteryè pou òganize sa a. Pou yo pran responsablite yo. Pa rapò a evènman sa la a. Mèsi bokou. Mèsi. Mèsi Wisly. Nou konnen gen dispozisyon te pran o nivo delegasyon an. Son bagay ki vreman grav. Mwen menm. Pèp pitit Desalin sa pa etone m pou sak pase la mesye. M te gentan konnen ki gouvèneman ki te la. Sa yo fè la sa pa etone nou non. Men nou te vin wè eske moun sa yo pat kite sanwont. Se konnya m gade moun sa yo pa korije vrèman. Moun sa yo ki te kreye sistèm sa ki koz jodi a sa w wè kap pase nan vil okap lan ki rive a moun sa yo pap kite sanwont. Moun sa yo non sèlman yo pran nou, yo mennen nou la, yo di nou grangou, avèk monnen ke yo gentan vòlè yo, lajan Petro Karibe a, y ap al avanse sou nou avèk menm lajan sa. Jodi a la, sa pa gen anyen anyen pou wè ansanm avèk krim, paske nou santi moun sa yo pa gen anyen pou yo t ap fè. Jodi a se retiye, yo retiye moun sa yo ankò. Moun yo tou pran moun yo kap pou fatra. Jodi a la, e pa nou menm ki reskonsab. Se pa nou menm ki stoke gaz. Se leta, sa ke leta avek boujwa ki stoke gaz. Jodi a la, e pa nou ki reskonsab. Si nou te gwo leta ki te pou reskonsab li te jodi a la, nou pa tap tere tout kadap sa yo. Pou moun yo fin mouri nan eta yo mouri a, pou nèg yo vin ak sa pou vin pote moun yo. Bravo. Pou nèg yo vin ak sa. Jodi a nou. Antouka, on a fè un véritable melting pot pou vous. Ebyen kisaw rete pou fè se un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila pandan nap diw mèsi la famille e nap swetew deja yon bon Noël joyeux Noël 2021 beaucoup de courage et on espère que ça va changer en 2022 mais il faut prier et qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.